Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon pandan nap pale la jeremi gen anpil problem paske lopital yo debòde e pa genyen medikaman genyen problem materyèl aparaman fòk otorite yo Depeche yo la pou kapab al pote èd nan Jeremi. Pa bliye gen wout ki koupe paske wout ki sòti nan departeman di Sid pou ale nan Lagrandans. Donk wout yo koupe. Nou ta bezwen la yon operasyon elipòte prese prese pou kapab achemine èd yo nan vil Jeremi. Donk vil sa li menm ki sibi yon gwo konsekans. E pa sèlman an Jeremi paske gen Pestel, gen lòt kote, departeman de la Grandans li vrèman frape e genyen je kwak yon santèn de moun ki pèdi lavi yo e se nan sans sa yo lanse yon SOS par le byè de no konfrè de Découvrir la Grand'Anse e ki ap pèmèt nou an kèlke sòt wè Kòman vil la ye tou jounen dimanch lan, sètadi yon jou aprè tranbleman de tè la? Paske sa fè kèk tan nou pa t pale de Jeremi, donk gras ak konfrè nou yo ki nan Découvrir la Grand'Anse sur Facebook, donk nou pral kite w suiv kòman sa ye e kòman vil la leve maten an epi apèl o sekou lanse anpil responsab lopital nan Grandans. Kòman nou ye tout moun? Silvouplè pataje mesaj lan. Se. e vrèman yon mesaj d'urjans e pou lopital Saint Antoine e nan Jeremi. SOS. E responsab yo nan lopital Saint Antoine fè konnen ke lopital lan gen yon gwo pwoblèm dlo nan moman sa. Jodi an se 15 dawout 2021, yon jounen e apre tranbleman de tè lan te fin pase, e byen pandan pasaj tranbleman de tè lan, Ebyen e sistèm ki pou fè lopital lan jwenn dlo an li pa fonksyone ankò. Ebyen nan moman sa la responsab yo o nivo de lopital lan ap solisite soutyen kominote an e si gen de moun ki kapab fè kamyon dlo rive nan lopital lan fè sa e si gen de moun tou ki se teknisyen nan domèn sa yo kapab pase lopital lan pou vin bay kout men pi rapid posib. E n ap presize pou n di ke nan moman sa la gen anpil moun ki ap pran swen e nan lopital lan, gen anpil moun tou e ke y ap e voye e nan lòt lopital. E pataje mesaj lan, tout moun Jeremi pataje mesaj lan. Si w konnen yon moun e ki kapab e bay kout men, menm lè w pa lan Jeremi, rele l, fè l konnen ke. Lopital St. Antoine nan Jeremi gen yon pwoblèm dlo. E nap lanse, nou lanse SOS la a travo piblik. Mesye yo ki gen kamyon o nivo de Jeremi. E la, e fòk mwen di ke enfirmyè yo ap plenyen la, yo pa menm genyen e dlo pou yo lave men yo lè yo fin fè yon operasyon. Se ti sachè dlo yap achte e pou yo lave men yo. Kidonk, pataje, pataje, pataje mesaj lan. Wi, sitiyasyon an parèt konplike anba lavil lan la. Woy woy woy! Sitiyasyon an parèt e konplike anba lavil lan la. Nou poko gen kontwòl tout bagay. Bon bagay. Se anba la vil lan. Yap retire yon seri de moun jisteman e anba dekonm yo. E pi konn yo la mesye. E pi lè se la tou yo jwenn e premye moun yo ki mouri anba dekonm. E sitou nou konnen anba la vil lan jodi samdi. Se yon zon ki gen anpil trafik chak samdi. E etan donen ke tranbleman de tè lan pat pase. E si se nan moman 10 zè, 11 zè, bagay sa pase, se m ban nou garanti, anpil moun t ap mouri anba lavil nan la. E maten an lè l pase an, se le moman, majorite nan moun yo t ap mobilize, t ap ouvri biznis. E gen biznis ki potko menm ouvri, e nou imajine nou. E moun ki konn Jeremi konnen kòman anba lavil lan ye. E ki avèk yon seri de ansyen kay. La vreman anpil moun pa gen kontrol fanmi yo. Tout moun ap chèche. Ok. Y ap chèche moun ki anba dekonm. E anba magazen sa ki se polo Sant dafè E nou pa konnen si gen moun anbal Jiska prezan la gen anpil e dout Sa yon mò wi Sa yon moun ki mouri la E m pa pa La kote nou e moun yo ap gade la gen yon mò Se toujou yon plezi pou n enfòme w. Nou konnen RL Prod se 24 è sur 24, 7 jou sur 7. Yon maksimòm de kòmantè, yon maksimòm de pataj. Epi mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila a.